Li difisil, li pran tan, men sa pa vle di li enposib. Sa vle di sa n ap fè a enpòtan. Sa pa fè lontan mwen resevwa yon lèt. Mari ki moun Lèzanglè, yon manman k ap leve senk pitit poukont li, li di m, Prezidan, bagay yo pi chè, se vre. M vle remèsye w paske depi 45 an, m ap viv san kouran. Se premye fwa mwen gen kouran lakay mwen. Se konsa n ap chanje lavi anpil moun, espesyalman sa yo te abandone yo, moun yo te konsidere kòm gwo zòtèy yo, tankou peyizan yo, moun k ap travay tè yo, madan sara yo, ti machann yo, chofè taksi machin ak taksi moto yo, moun k ap travay nan faktori yo, tout sila yo ki leve chak maten, ki pa wè anwo, ki pa wè anba yo. Se pou nou tout kole zepòl pou Ayiti ka vin pi bon.